Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti tankou lòt bò dlo mezanmi nan kad emisyon sila map antre san tranzisyon mwen pwale dwat obit. Mateli potko janm gen pwoblèm se kounya prezidan mateli Gen pwoblèm. Gouvènman ameriken an ak gouvènman kanadyen an rache depi se dan devan maten. Mateli gen gwo pwoblèm. Gen yon enfòmasyon ki fèt tonbe la. Gen yon sous ki sot ban m yon enfòmasyon. Dwòn mwen ateri e dwòn nan tounen avèk enfòmasyon. Yo bloke tout kont an bank Mateli nan peyi Dayiti. Enfòmasyon k fèt tonbe. Depi se kont an bank Mateli genyen Nan peyi Dayiti, nan plizyè bank, yo tout bloke nan moman map pale avè nou la. Sa vle di, Mateli ka bouje avèk ti lajan wi, men sil te gen lajan lakay li, lap ka fonksyone. Si Mateli te gen lajan sere lakay li, Mateli ap ka bouje nan moman an, Mateli ap ka vwayaje. Men, si Mateli pat gen lajan sere lakay li, se labank, ebyen Mateli pap ka fè wonn pòt, selon enfòmasyon ki fèk tonbe la. Dwòn mwen vole. Don mwen tounen avèk enfòmasyon, enfòmasyon de bòn sous, Martelly gen gwo pwoblèm. Gouvènman ameriken an, gouvènman kanadyen an ap tape Martelly. Avan menm yo mete Martelly anba kòd, y ap kraze depi se antouraj Martelly. Roro Nelson gen pwoblèm. Roro Nelson malad. Jan bagay la ye la a, eta Roro Nelson pa bon menm. Roro Nelson ki se bra dwat Martelly, Roro Nelson ki miltimilyonè pandan 5 an Michel Martelly a, Roro Nelson ki pat janm travay poul te posede tout milyon sa yo Roro Nelson kouche yon kote nan moman map pale avè nou an la Roro Nelson gen pwoblèm Roro Nelson li kouche se doktè kap vin bal swen kotel ye a la Roro Nelson pa ayiti Roro Nelson lakay tonton Sam Roro Nelson malad lap resevwa laswenyay menm jan nan emisyon antecedent nou te fè yo. M te di gen moun ki pa kouche sou kabann lopital men ki kouche sou kabann lakay yo medsen ap vin ba yo swen a domisil Roro Nelson pa bon Roro Nelson kouchon kote la Roro Nelson de tanzantan lap kouri monte nan twalèt Roro Nelson tankou nèg ki pran sida sida gentan deteryore sou li li rive nan stad final la se dyare tout jounen dyare tout jounen epi tann lanmò Roro Nelson se pa sa sèlman l genyen psikolojikman Roro Nelson pa bon Anndan Roro Nelson gen plizyè bagay k ap mal mennen l an Roro Nelson la akoz desizyon gouvènman kanadyen an pran, gouvènman ameriken pran premyèman pou yo mete Mateli anba kòd men yo di depi se moun ki te patisipe nan kole bouda avèk bandi avèk Mateli depi se moun ki miltimilyonè nan kontrebann avèk Mateli tout moun sa yo pral anba kòd. Pa bliye baz Galil, kiyès ki chèf baz Galil? Kiyès an kolaborasyon avèk Michel Martelly ki tap dirije baz Galil enben tout nèg baz Galil yo ranje kò nou nou pral anba kòd. Gen nèg wi la nan baz Galil antouka papa nou moute sou resif kote resif la enhen resif nou moute sou resif tout nèg pral anba kòd. Depi se nèg nou konnen ki te nan kole bouda ak bandi, tout pral anba kòd. Ève Foukan, bra dwat Michel Martelly, humm. Pèp Ayisyen, gen anpil nèg ki konn ap pase dwòg nan peyi Dayiti, yo pase dwòg pou yo, yo pase dwòg pou prezidan, yo pase dwòg pou premye minis, yo pase dwòg pou minis, yo pase dwòg pou senatè, pou depite, pou sektè prive a. Ève Foukan yap rache devise dan devan Michel Martelly. Sa vle di Ève Foukan ki se bon patnè Michel Martelly, Ève Foukan pral pran kòd. Senatè Gracia Delva heyy yes Aya nèg Michel Martelly humm gade aranje kò nou mesye. Mwen menm m pral fon emisyon spesyal sou senatè Gracia Delva. Kit yo chache m pou yo touye m, si yo ka touye m, ya touye m. Men mwen menm m pral fon emisyon spesyal sou senatè Gracia Delva. M gen enfòmasyon, m gen dosye. Gade wè Gracia Delva, yo pral mare l kon krab. Yap rache depi se do devan Michel Martelly. Pouki rezon yo tape Joe Lambert? Djo lanbè menm si nou tande djo lanbè ap pale pale tout se patnè mateli. Ou wè politik la men kijanl ye ou wè nèg yo kanpe sou sèn nan la epi yap hang hang hang hang hang pou fè pèp la wè yap hang hang hang apresa kou yo fini ou wè youn al pase men nan tèt lòt yo di a monchè ou te ou te twò di wi ou te twò radikal wi menn ou ta fon ti ou ta met yon ti bemòl epi lòt ap di a monchè ou konn bagay yo konsa l ye menn konnen fòn moutre moun yo kijan bagay la ye ou konprann m paka moutre moun yo aklè men kijanm kanpe. Mezanmi e mafya selman kap dirije peyi dayiti wi. Politisyen ayisyen se mafya. Kiyes anko? Epa 2 neg non la a ayayay. Nou wè Caroli yo te pran dènyèman la a? Caroli youn nan bra dwat Michel Martelly, youn nan nèg sa yo ki tap finanse bandi nan peyi dayiti, baz Galil, lòt nèg sa yo kap bloke Matisan, kap bloke plizyè lòt kote la pou avyon pase pou nèg yo ka kontinye fè kòb nan afè ti avyon bagay kap moute desann. Nèg nou tande gen konpayi ayeryen kap vwayaje. E konpayi ayeryen vrèman kap vwayaje? Nèg yo se dwòg yo yap pase la wi. Gen dosye wi pèp ayisyen. Tout nèg pral anba kòd. Antouka nap pale de dosye Jorel Caroly map di nou byen men kijan bagay la te ye. Lè pnèg phtk yo te lanse mouvman an. Michel Martelly li fè pati phtk. Madanm ni Sophia Sophia Martelly oubyen Sophia Saint Remy yo menm yo fon lòt pati yo rele boukliye enben nou wè nèg boukliye yo se nèg Steve Caroli yo nou wè nèg sa yo se nèg Joel Caroli yo nèg sa yo se yo pran kontwòl gaz la nèg sa yo se la mafye. avèk nèg phtk yo pou yo pouse Michel Martelly men Michel Martelly pat janm eli m pral vin ak yon emisyon pou m di sak fè Michel Martelly te prezidan peyi dayiti antouka mezanmi gen koze gen koze nan repiblik la gen anpil nèg ki pral anba kòd e Michel Martelly depi se kont an bank Michel Martelly te gen nan peyi dayiti tout bloke. Ki kote Michel Martelly ye nan moman nap pale a la? Michel Martelly entwouvab e gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di Michel Martelly aktyèlman la an Repiblik Dominikèn. Antouka la fami, dronn nou anlè, nap vin avèk bon jan enfòmasyon. Nou pral met dosye atè, nou pral pale. Depi se nèg nou konnen ki te gen konpayi aeryen. Anpil nèg ki finanse sa kap fèt Matisan an. Le Sénateur Hervé Fourcand, Nèg sa yo, yo gen konpayi k ap vwayaje, k ap pran moun sòti Pòtoprens pou ale dan le Sid, pou ale anpil lòt kote, pou al Grandans. Enben nèg sa yo, nou konn sa nèg sa yo fè? Nèg sa yo finanse batay ki genyen anba nan wout Matisan an. Nèg sa yo, yo envesti nan bandi yo anba a. Pou moun ka paka pase anba epi pou moun oblije pran avyon epi nèg sa yo ap fè biyè yo yap fè milyon men kòman nèg yo ap kraze peyi ya men kòman nèg yo ap kraze peyi ya eske nou wè yon peyi kap viv konsa kounya la pèp la lè nou wè nèg sa yo avèk kòl yo sou yo avèk gwo vès sou yo nou pran yo pou moun pa gon moun ayiti kap fè politik ki onèt mwen menm sim jwenn yon grenn politisyen dènyèman mwen mte di mte fè yon emisyon mte di bon sou 100 wap jwenn yon grenn msot met dwon mwen anlè la pa gen youn. Lis ki vin jwenn mwen la map gade mezanmi moun m pata panse nan lis la. Moun m pata panse nan lis pou mete anba kòd. Mezanmi m mennen ankèt. Lè m t Ayiti m mache, m mache, m mache nan tout baz, nan tout geto. M chita pale ak tout chèf gang. E sa fè m pa vote lachas o sòsyè dèyè bandi. Se sak fè m pa vote lachas o sòsyè dèyè gang avèk zèl sapat. sèlman nan fè la chas o sòsyè dèyè gang ni nèg a vès yo ni nèg ki ki a kòl yo sak dèyè biwo yo fè la chas o sòsyè dèyè yo tou gang yo bay pwoblèm vrèman wi gang yo touye anpil moun sou konsyans nèg a kòl yo enben matisan nou wè k pa janm ka debloke a gen anpil nèg ki gen konpayi avyon yo kap sòti pòtoprens pou moute jeremi pou moute jakmèl pou moute okay nèg sa yo sa yo fè. Nèg sa yo yo envesti nan gang yo izo anba 5 segond ti lapli anlè gran ravin krisla anlè gran ee nan ti bwa yo mete 3 nèg sa yo ap goumen anba rann wout la enpratikab pou moun paka pase kounya pa gen lechwa gen moun ki gen aktivite yo anndan ee nan zòn sid la nan zòn grandans peyi a nan zòn nip peyi a Moun sa yo, yo gen obligasyon pou yo rantre. Puiske moun sa yo gen obligasyon pou yo rantre, moun sa yo pa gen le chwa, yo oblije pran avyon e nèg sa yo ki gen konpayi ayeryen sa yo, se yo k ap fè lajan. Y ap destabilize yon lòt kote, moun ap tonbe Matisan sou konsyans yo, moun ap mouri Matisan sou konsyans yo, yo menm yo pa bezwen kyè, sèlman y ap fè lajan. Antouka pèp ayisyen, mwen menm, lè m pale, sa k vle tande, tande. Men si nou di n ap fè peyi. Nou wè, se pou nou leve kanpe, pou nou degaje nou kou mèt Janjak pou nou pran desten nou an men. Paske gen yon kategori de moun, yo pap regle anyen pou nou. Moun sa yo se enmi sosyete a. Moun sa yo, se yo menm ki mete nou nan sa nou ye jounen jodi a. Gen anpil senatè, gen premye minis, gen minis, gen prezidan, gen majistra, gen plizyè ansyen majistra moun konnen ki finanse sa nou wè k ap fèt Matisan la. Gen nan yo, depi w tande bal pa tire, yo kreye yon strateji pou bal tire pou yo fè kòb, paske sa k pase, otomatikman wout la lib, avyon prèske pa p fè kòb, dyaspora yo k ap rantre, dyaspora yo ap nèke lwe yon machin, epi yo monte nan sid, yo moute nan grandans peyi a, yo moute nan nip peyi a, yo just achte, lwe yon machin la a, epi yo fè liy nan. Men kounya la, nèg sa yo, otomatikman yo m kreye enstabilite sa, ensekirite sa ki genyen nan zòn Matisan an. Kounya la dyaspora yo menm ki bezwen al nan Okay, al nan Sid peyi a, al nan Nip peyi a, al nan Grandans peyi a, yo pran avyon antre Pòtoprens, Lè yo rive Pòtoprens, yo pran yon lòt avyon ankò, mete yo Okay oubyen Jeremi, Jakmèl nenpòt kote a. E menm nèg sa yo tou, yo genyen konpayi de lokasyon pa yo nan kote yo desann avyon an, ou tou lwe machin nan men yo. Yo tou fè kòb lala. Sa vle di, se yon bann mafya k ap kraze ti pèp la odetriman de yo menm. Kounye a la, si nou vle kale je nou, kale je nou. Men mwen menm kòm jounalis, mwen mennen ankèt, mwen jwenn a enfòmasyon, m vin avè l pou nou. Se vre nou pral di m bon, kote m jwenn avèk sa m ap pale a la a, se vre nou tout pral pran m a kontrepye, paske m konnen gen anpil nèg m site non yo la a, nèg sa yo konn touye vè nan vant nou, yo konn ba nou de twa mil goud, yo achte karaktè nou, yo achte santiman nou. Men pa bliye gen anpil moun k ap mouri sou kont nou. Peyi a te kab avanse, peyi a te kapab pi lwen si nèg sa yo. pat fouye kò yo nan spiral sa ke yo fouye kò yo a men gen yon pwovèb kreyòl ki di si kouri pat gen bouke ladan nèg sa yo yo tap fè plis bagay kouri devan pa di anyen se konn lawout ki di kichòy ti pwovèb sa papa m toujou konn repete l avan menm papa m te mouri li di kouri devan pa di anyen se konn lawout ki di kichòy sa vle di Mesye, menm si nou wè nap peze kou pèp la, nap tòtòt li, nou rive nan yon stad la, nou tèlman souse manmèl la, pa gen lèt ankò, se san bèf la na prale. Ebyen mesye m pral di nou yon bagay la, lis la k vin jwenn mwen la, e mesye, m garanti nou, gen nèg avan ane sa fini, si yo pa gentan mouri, si stròk pa gentan touye yo, si sezisman pa gentan touye yo, si strès pa gentan touye yo, yo pral, yo pral pase 24 desanm, penitansye. A bon entendeur, salu. Comme toujours la famille, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mandez à amis, famille proche pour abonner avec Chanel Silla et puis pas oublier bah, nos petits pouces bleus hein, pour nous dire que vous appréciez le travail. Et puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine